Ala se kap mele nan menn. Nou pa wè JD Edouard nap mande pou JD Edouard sou beton an ki politisyen yo nou bezwen yo pou yo kanpe avè nou pou n konnen sa yap di avè nou nou mande pou tout fòs kafou kanpe sa se fòs jenès gwadjip kap pale avè nou an la. Wa se premye peyi timoun pran lari kont yon pouvwa. Pèp sa a ki nan lari a la, l pa gen lidè nan tèt li. Se li menm k ap defann tèt li. Se li menm k ap chèche defann tèt li anba kò sanwazi, kò vakabon, yon ekip sanzave, san fon ni lwa ki pran peyi an otay pou yo kraze mouvman pèp la. Kisa w ap mande? Mwen menm mwen mande Ariel Henry avèk tout akolit li yo, tout bann vòlè parèy li yo, Tout yo chache bare li yo pou yo kite peyi a pou pèp la defann tèt li, ret vin rezoud pwoblèm li la, chèche lidè met nan tèt li. Sou la ri a. Paske n ap swiv konjonkti peyi a, jan ke bagay la ye la, pa yon kesyon de lidè jan misye mansyone l la. Jodi a se tout moun k ap soufri, nou menm ki nan seksyon kominal yo, Rivyè Fwad, jouk jodi a nou fè ak de prezans nou nan manif la jodi a e nou desann an gran jan e m ap di nou, nou menm nou pa chrap. Nou di fòk Ariel ale, bay nan pwoblèm moun yo sitiyasyon ye la e nou menm nou toujou ap sibi l paske de kèlkeswa nèg anndan peyi a ki rive chèf anndan peyi a yo toujou redui komin kafou de fontamara anndan ap rive bò dlo maryani yo bliye rivè fwad yo bliye peyizan yo e jounen jodi a nou desann e li pwouve ke jodi a nou met pye nou atè pou bon e lè n di nou met pye nou atè pou bon Ariel mèt bay pakèt li ale e nou di ke tout etan gaz la pa desann epi nou menm n ap fèmen kafou. Misye t di yo talè a la nou ap pran yon. Okipasyon, tande, nou deja sou okipasyon, men nou pral pran yon diktati modèn. Ariel Henry akize pèp la. Si pèp la aksepte sa, e paske pèp la gen gwo zam nan men l vre? Èske ou wè pèp la gen gwo zam? Non, pèp la pa gen gwo zam nan men l non. Men, fòk nou konnen e pa tout moun ou wè dèyè barikad yo, k nan lari a, ki vrèman pitit pèp la. Chak moun sòti pou aksyon pa yo. Si w wè gen moun ki gen gwo zam nan men yo dèyè barikad la, konn se Ariel Henry k voye yo. Paske menm nan lari a, èske w wè gwo zam nan men l? Hein dechouka ap fèt yeah dechouka ap fèt nan lari a yap dechouke dekabès laptop ap sòti kès lajan black diamond grangou ti wè black diamond pa kanpe nan lari a èske pèp la gen zam nan menn ou la tout moun ki nan lari yo la wè nou gen zam nan menn nou nan menn anbyen tjou tande byen sa map diw nèg a zam sa yo ki te pran lari a la tande. Se Ariel Henry mete yo ok. Se gwo deklarasyon ou fè la. Ou tjou a mwen monchè. Yo mete jan peyi a ap evolye a tout moun konnen l. Yo m pa vin fè deklarasyon jwèt. Je prepare ma mort. M ap mouri an grand homme ke m mouri an petit homme. M al lekòl m fòme yo pa met anyen. Edikasyon nan dan m ki anime m. Ou wè m? Alò m sòti m ap fè ce qui m'est valoir de droit. Se dwa m si m ap mal viv nan peyi a, si tout peyi a ap mal fonksyone pou m pale. E si chak Ayisyen te ranpli wòl li, chak ti nèg dwa te kanpe dèyè yon kamera jounalis li te fè yo moutre l vizaj li, gem nan pa t ap konsa. Yo, lè Ariel Henry ap voye bonm bal bon mwen tout nan danm djwèt. Nan ki objektif nou ou di ke Ariel Henry te mete nèg sa yo nan lari a? Nan ki objektif? Anbyen ok. Ki misyon yo tou? Ki misyon yo? Kraze mouvman revolisyon pèp la. Ou genlè pa konprann sa map di la. Misyon yo se pou pèp la ret touj ret konsa, pou n pa gen doktè, pou n pa gen agonòm, pou n pa gen enjenyè pami pitit pèp la. Pou n toujou ret ap vann ragamanto, ragamanto, ou konprann? E sak bon misyon nèg yo. Alò men sa map di w. Men yon dènye mesaj map fè bay oksidanto yo. Pou lazi ka konprann mwen byen. Dènyeman m fè cnn, mwen an M sou rezo yo. Map chache yon gran nèg la k gen kòb. Menm si ou pa k nan medya, Black Diamond ap foure w nan medya. M ba w non m deja. Tande wa. Yon jan pou n fòme pèp la. Men sa map di pèp la pou nou konprann. Anprè Jean Jacques Dessalines te jwenn fòs li an Azi. Se pa kounya Lazi ap batay avèk oksidanto yo. Lazi pat janm mete m anba chèn. Prezidan Poutine pat janm mete m an esklavaj pou l te ka kolonize m, pou l te ka ban m relijyon l. Li pat janm fòse m. Depi 200 zan nou gen oksidanto yo la kap ba nou yon politik kou si kou sa. Yon politik ki toujou an avantaj patri yo. Yo di konsa. Yap pini tout peyi, tout revolisyonè, tout konbatan de la libète ki pran akò avèk lazi, adir prezidan Putin. M mande pou chak ayisyen la fè may nou gran. Wè la, m gon gran dokiman pou nou. Wè, ou gen tout prezidan nèt ki ap souse peyi a. Se pa sèlman prezidan ki te dirije peyi sa. Ou te gen konsèy tou. Twa moun te jwe wòl yon prezidan. Se paske yo pa ba nou konesans nou pa li. M gen 2 syèk istwa nan men m la. Wè, gade yon bagay pou w wè. Ou jwenn Anprè Jean Jacques Dessalines. Apre sa ou jwenn Wa Henri Christophe. Poukisa se te Wa Henri Christophe? Anprè se mo azyatik. Mo nan peyi ou wè Poutine ye Ayisyen. M ap fè w mo, m ap pale w de pase istwa pèp sa. Lè Henri Christophe tounen avèk konplo 1804 la, misye rele tèt li Wa. Wa e mo oksidanto. Jounen jodi a nap rele lazi, paske lazi, lamerik ap tiye nou. Tande byen pou konprann. Se pa prezidan poutin kap legalize masisi, kap legalize lesbyèn a lechèl mondyal. Ou wè an ayiti, pèp nou, ras nwa nou pa masisi. Twa ka negro kap fè masisi li fèl pou grangou. Men nou men men blan dènye, ou wèm? Blan dènye duel. Alò yo vin avèk lòt relijyon, y ap ba nou pri siko prizon. Men yon bagay m ap di w ou menm, vè lè 1804, lè aryè papa w te sove, yo te konn pran n yo mennen n devan egliz katolik pou n al mande prèt yo padon. Otrefwa, se yon revolisyon ki te fèt sou Duvalier ki fè nou gen prèt nwa. Nou te di, Pito nou voye ti nèg nou al etidye prètriz nan kay pa pote pito. Peyi pi rich sou latè a e vatikan li ye li pa gen petròl. An ayiti rich dread. Pa kite yo ba nou manti nou gen konesans nou gen vodou. Pa bliye sa m di w la. Wè la, la m nan rasin peyi a avè w. 1804. Henri Christophe pa t rele menm jan avèk Dessalines. Li rele Rwa. Dessalines te rele Anperè. Jounen jodi a chak ayisyen flote drapo la Russie. Paske ban m ba w manti. Sa fè 2 syèk ke Lezetazini la. Etazini pa janm moutre nou kijan pou nou manche yon pikwa! Manje Miami jete pa jou, m tap manje m tap sere rès figi m tap gwo m tap anfle. Sa fè mal. Gad vizaj yon pèp dread. Ou wè m gen zam nan menm? Yo swen bouwe m pran lari a. La ou gon bann jèn ki fòme. Jounen jodi a jenès la sipoze kanpe. Ou konn konbyen zam yon polisye, konbyen bal yon polisye, zam yon polisye genyen? Nou konnen? Plis se 120, lè n pran lari a nou santèn. An nou bay lapolis tire nou pou n wè si pitit polisye yo ka doktè, si yo ka enjenyè. Polisye yo, jounen jodi a gade, Ayisyen yo pa byen konprann, polisye yo pa konprann n ap batay pou yo. Wi m konnen jiridikman palan se dwa yo, yo la pou yo enpeche. Piblik panik nan sou teritwa nan sosyete a ok. Men, an nou gade byen pou nou wè. Ayiti son peyi, on pèp kap batay. Nou an vwa de devlopman. Gen bagay pou polisye a pa ta pran kòb nan men Ariel Henry menn pou lap fè pèp la menn. Kot polisye a soti? Pa dmi pèp la. M te ka on polisye tjou. Wè menn. Polisye m respekte an Ayiti an li rele Babekyou. Li tjou lap kenbe zam pou pitit li pa kenbe zam. Lap pote non vagabon, non nèg sal pou li bay pitit li. Yo, jounen jodia men kisa m voye mesaj ba Izo Onegan. M se letwa di maten, m se yon Afriken ke yo ekspòte an Amerik kè m poko janm kite Lafrik. An Afrik nou gen lò, nou gen dyaman, yon Afriken mouri pou yon gode dlo. Fot oksidanto yo la. Revolisyon pa fèt san konesans, m mande nenpòt gran nèg ki gen. yon mwayen menm si w pa nan medya wa m baw nonm an nou fon chèn monotize poun fòme pèp la paske sa kap fèt la la jwèt timoun nan lari a lè pèp la ap pran lari fò pèp la sòti poul di chanjman ou lamò menn lèn konn si mwa ba nou bal nap pran bal nap tonbe menn nap triyonfe volonte nou ap pase se konsa l te fèt vè lè 1804 fòn rejwenn rasin nou wè m nou son peyi wayal si nou konn istwa pèp sa depi nan. Fondman pèp sa wa aprann wap tande video sa patajel ba yon ayisyen fò mwen an è mwa wèm fò chak ayisyen ki tout kote sou latè tande wè paske epa sèl mwen kap pale men nèg yo pè pran bal mwen menm pa gen anyen neganm je prepare ma mort m pito mouri an grantòm kem mouri an titòm wap mouri tankou prezidan jovenel ap fèm ere m pata renmen viv tankou michel mateli wèm apre michel mateli fin fè pèp la sa apre michel mateli fin fè pèp la sa. Ou konn sa pitit li kanpe avèk pi bèl lajan li ap byen abiye, li di on ne peut pas satisfaire tout le monde. Banm tradwi pou ou, yo di nou pat ka bay tout moun manje nan gato a, sèlman zanmi pa nou yo k manje nan gato a, pelepepep, pa nou yo manje nan, enben e nou menm, e nou menm nan lari a, nèg lari, hein, nou pa manje nan gato a non, kòb petro karibe a yo separe m poko janm antre oasis non menm pou m al achte yon, menm yon glas non, kouman genm nan ye la menm nan ba yo. M vle nan pami gran yo tou. Ou byen banm bay mwen tout nan djòl mwen. Men map di nou yon lè mezanmi, sa kap fè pèp sa la al fè mal. 200 zan oksidanto yo ap pyetine dinite yon pèp sa fè nou mal. Jounen jodia n mande Poutine sousike gason djwed. Djwed mete tout ayisyen pral kanpe nan kot la pou nap gade flote drapo. Nap mande w, gade, wè yon pou konprann sa map di w, map pale pawòl moun fò avè nou non. Tande, wè w kòb petro karibe a sa k fè machinèl mateli te ka manje sou non nou tout, se paske n pa fòme. Se te yon kòb Castro te, Chavez te bay, paske Chavez di, vè lè 1804, pèp li te egziste, paske te gen Anprè Jean Jacques Dessalines, Capor à la mort, te gen les Héros de 1804. Se pou tèt sa kòb Petro Caribe a, yo bay li sou non nou, pou te devlope peyi a. Michel Martelly devlope sèlman kiyès? Pa nou.